Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre la ka ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Mwa mas la preske ale, paske m gen presyon ke se yon mwa ki trenen dèyè li, anpil move zak, anpil bandi tonbe, Genyen 2 moun nan popilasyon sivil la tou ki tonbe, ensekirite ap fè raj, pandansetan Ayiti li menm li anbreye sou plas, sou le plan politik anyen pa fèt. Pandan n ap pale la a fò n di ke deja byen bonè lapolis koupe kou yon bandi. Alò nou di koupe kou sa vle di touye ak bal. Sitwayen sa a pèdi lavi li onivo de Kafou Fleryo. Kisa k pase ojuste? Ebyen nou menm tou n ap poze tèt nou kesyon. Eske li ta pral fè yon kou, sa se mal toune, lapolis gentan antisipe paske nou wè misye atè a e genyen yon am de kalibre 9 milimèt oubyen yon 45 ki bò kote l la, misye pran yon bal tèt. Epi misye ap benyen nan san. Donk tip la li genyen yon bout pantalon sou li. Li gen yon tenis Nike nan pye li. E li gen yon mayo gri sou li tou. Epi li gen yon kalson. Aparaman misye te gen kepi nan tèt li. Paske nou wè kepi a li menm li kelke pa. Donk la polis rive avan misye. Ebyen la polis mete l atè. Nan dènye jou sa yo. Janm te di li hier soir, ebyen fok nou bat bravo pou la police paske la police li menm daprè anpil moun lap fè yon travay extraordinaire paske pa bliye la police avek mèg mwayen li genyen li toujou ap batay yon mannyè pou kapab trake bandi. Ben ekoute il faut dire que la vidéo li deja disponible. Sa dure 13 secondes Donk pou moun ki ta renmen genyen video sila ebyen nou konnen tout sa pou nou fè epi nou menm nap voye video a ba nou. Fòn di ke depi kèk jou la genyen yon fiksasyon nan komin kwadèboukè nan komin taba donk la polis gen yon fiksasyon sou 2 nèg arme 2 bandi zame ki yo menm ap simen la twoublay o nivo de la popilasyon. Donk la polis gen zye li rive sou yon seri de zòn nan kapital la, gen yon seri de zòn depi w ladann ben se a ne pa franchir sinon konpòte tèt ou kòm yon bon anfan. Paske la polis li menm li pap jwe nan dènye moman sa yo. Alò m gen 2 ti enfòmasyon, sa va vou fè rir kwa. Se yon manman nan peyi Gwatemala ki ap mande jistis. Pou pitit li yo touye nan vòlè. Pitit mwen an pa fè pèsòn anyen ki mal. Sèlman, li sòti al vòlè menm jan li konn fè sa chak maten. Ou pral ri. Men, ban m ba nou reyalite a. Pa bliye, nan peyi Gwatemala, ou pran peyi Meksik tou, m ta kapab di to kriminalite nan peyi sa yo trè elve. O pwen ke par ane m ta kapab di se yon chifr enkalkilab de sitwayen. ki yo menm pèdi lavi yo. 2 polisye ki tonbe. Pa menm bezwen di nou pou jounaliste. Paske m kwè genyen deja 8 jounaliste pandan ane 2022 an ki deja tonbe nan peyi Meksik. Lè ou antre nan gang nan peyi sa yo, se yon bagay ki toutafè legal. Anpil jèn. Si ou mennen yon ankèt wap wè anpil jèn lage kò yo nan gang. Donk le fèt ke pou anpil moun nan popilasyon an gang nan se preske yon bagay ki legal paske ekoute men kòman yo rakete moun, yo fè rakèt sou ou. Pa egzanp, yon moun parèt li bòw yon telefòn li di w ben quelqu'un va vous appeler epi w di ok. Ou pa pran telefòn nan yon bal tèt. Epi lè w prann bòs la rele w li di w ekoute jodi a ou genyen pou bay tan kòb. Donk se pou m di nou ke se prèske yon bagay legal. Lè n tande manman an di se vòlè timoun li an t ap vòlè ebyen se toutafè jist pou yo menm. Men ekoute yo pa konnen vòlè a si se yon krim tou paske lè w rankontre avèk yon moun ou dechèpiye l ou pran tou sa l posede ebyen manmi m ta renmen konnen si se pa yon krim. Donk antouka. Pitit ou a, li mouri nan pye metye l. An Repiblik Dominikèn genyen yon dominiken ki aje de 50 an apre li sot pase 16 lane nan prizon donk aparaman il a ete an prizon euh a 34 ans bah oui 16 lane nan prizon pou moun li te touye ebyen dominiken sa a rantre kay yon fanmi ayisyèn lotbò a li rache e asasine ak manchèt 3 pitit fanmi ayisyen sa yo. 2 nan timoun yo mouri sou plas. Youn gen 3 lane, lòt la gen 2 lane. Tande byen wi mezanmi. E li blese lòt sè jimèl la ki gen 3 lane epi papa timoun yo tou. Aktyèlman, fòk nou di ke ebyen timoun 3 zan an ak papa l ap pran swen lopital. 2 lòt yo mouri, yo nan mòg. Epi dominiken sa li menm li nan men lapolis. Pou kounya a, Pèsòn pa konn pou ki rezon e kèlkeswa rezon an, ben timoun yo, yo pa ta dwe viktim. Antouka, misye se yon abitye nan zafè prizon, paske a 34 an, li rantre nan prizon, sòti l sòti, ebyen l pa menm fè anpil tan ankò, li pral antre nan prizon. Kisa k te genyen ojis? Ebyen se li menm, dominiken sa a, ki pral bay detay nan la jistis pou kapab konnen ki sa ki te pase o jist. N ap tounen nan peyi Dayiti kote nou pral fè yon ti pale sou batay Matisan men patikilyèman sa konsèn Gran Ravin e Ti Bwa. Fò m di nou ke 2 kan sa yo toujou genyen yon strateji pou youn rive pran lòt. Men gon bagay jounen jodi a la a se yon fyète pou yon bandi. pou l pase bò baz yon lòt bandi obyen nan yon abri lòt bandi a kontwole pou l pran on sòlda, de sòlda, twa sòlda vivan pou ale avèk li nan baz. A, sa se pi gwo fyète paske lè w fè sa, m ta kapab di ou devalorize lòt baz la, ou imilye l. Donk nèg sa yo ou pral fè yo pale, dèfwa voice nèg sa a, ebyen ou gendwa voye l bay lòt nèg ki nan kont avè w la. Se yon mannyè pou kapab demoralize l. Ki sa k pase? Nou sonje, ee. Mwa pase a oubyen nan kòmansman mwa mas la. Nou sonje nèg Tibwa monte an bèt, tankou jan yo renmen di sa, epi yo fè yon pase sou Gran Ravin. Se te yon jou dimanch, m kwè. O pwen ke genyen foto ki t ap sikile kòmkwa gen yon fi ki mouri, yo di se madanm Ti Lapli. Brèf. Sa te fè anpil diskisyon sou chanèl la paske jiska prezan mwen menm m vini avèk de zendis pou m di ke sa m t ap gade la l pa t janm ka Madanm Ti Lapli. Ebyen, tanzantan gon ti pote boure, tanzantan gon ti lese frape. Fò m di nou ke avan yè nèg Gran Ravin touye 2 medam. Alò 2 fi, m kwè gen youn ki rele Grimèl, tande byen wi, lòt la m kwè se Sentia. Ebyen Grimèl rete nan mòn pèsistans, Sentia li menm rete Fonbranch. Epi genyen yon sòlda ki rele Blak. Men non misye se Sèt Peche. Yo kraze moun sa yo. Avan yè swa tou, nan Sore, zòn Lasajès, bagay la te rèd. Men m pral esplike nou ki sa k fè nèg yo kapab tonbe nan dènye moman sa yo, sa vle di nèg ap pran frap. Paske dènyeman m ta kapab di nèg Tibwa te gen yon pye yo sou kou nèg Gran Ravin. Nèg Tibwa yo, yo antre nan yon lojik de kwayans. Se yon kwayans de two e ki vin rezide sou yon pafèt ilizyon. Se toujou ilizwa de panse ke ebyen gwoup ki anfas ou a, menm lè l kòmanse redui nan batay la, menm lè l kòmanse fèb devan je w, men fòk ou konsidere l fò. Paske, si w pran egzanp, on match foutbòl, on gwo ekip gen dwa ap jwe a on ti ekip. Men l minimize ti ekip la, sa w tande la a, ti ekip la lage on gòl nan lestomak li, epi pwoblèm. Ebyen, se sa ki pase. Donk, lèzòm de ti bwa, yo kòmanse ap benyen nan sa n ta kapab rele on sòt de konfyans. Epi konfyans lan se de two paske ki sa k pase? Nèg yo kite abri yo pou y al batay nan lòt abri. Yon mannyè pou kapab konkeri dotr espas anlè a e pou kapab mete mesye gran ravin yo nan difikilte. Ebyen tande byen. Black se nan zòn Fontamara li pran yon bal nan figi l, l al mouri lopital. Black pran yon bal nan figi l, kwè se yon foul nèg yo pase, epi misye al mouri lopital. Fòk nou di ke depi samdi blòk Sore nan Lasajès, blòk sa yo dedouble kòz genyen abri nèg yo vle konkeri. Yè ou avan yè, avan yè byen sur, ebyen. Gen yon lòt sòlda ki tonbe nan sore. Misye rele Tikò. Misye kite abri l, l al goumen nan yon lòt abri. Li pran yon bal dèyè tèt. Pati kote l pran bal la dekapòte. Donk, genyen plizyè ti mò nou ta kapab di an rezime ke nèg Gran Ravin yo bay nèg Tibwa. Fò m di nou ke nan dènye moman sa yo, nèg yo tèlman vin kwè nan tèt yo paske dèfwa ou kapab jwe yon match foutbòl ou wè ekip la pran balon ou pa ka pran balon an nan pye l, lè w pran balon an tou ou menm ou byen ap pase balon, sa vin ba w konfyans. E nèg Gran Ravin yo repran konfyans. Paske pa bliye, menm lè se lapolis k ap batay a bandi, Ou pa gen dwa janm kite bandi an repran konfyans. Si w ap kwense l, ou kwense l nèt, paske depi l pran konfyans, ebyen ou menm l ap ba w anpil pwoblèm. Ebyen nèg yo pran konfyans o pwen ke ebyen nèg yo nan baz, nèg yo nan abri, nèg yo ap fè match. Tèt chaje. Tande kòman nèg yo ap fè match men jodi a se tou sa, demen se tou pa lòt. Men fò n di byen ke batay Matisan an, Li pa sèlman Krisla. Li pa sèlman Izo. Li pa sèlman Ti Lapli. Gen anpil gwo chabrak ki dèyè batay sila. Nou wè ki sa moun yo t ap denonse. Kòmkwa e nèg yo ap fon jan la pou fon kay Pòwoprens par avyon epi Matisan pou sa bloke nèt. Men ki sa y ap di ak ti malere malerèz yo ki bezwen travèse nan machin? Se sa wi k pwoblèm nan. Bon, ann fon tande ti vòys sa a, pa bliye. A chak fwa mwen lage yon son konsa, m toujou di nou, se pa nan lojik pou fè pwomosyon pou bandi. Men se pou eksplike nou kòman bagay yo ye, pou nou kapab wè atitid mesye yo. Ann tande. Gen pawòl anpil gad jan antrenè move zanmim. Sitwayen a bokse sou kabann ni, w ap gade ti mesye l yo k ap ateri nan matisan e li k ap di pa bay an, pa bay tout bagay yo, pa gen ti malerèz nan Fontamara yo l di pa pot boure se pa sa n gen tan ateri pa gen pwoblèm Izo, ou konnen yo k papa peyi a n tande w zanmi m an, nèg sa yo t ap fè frekan la n t ap gen tan ateri pran yo, nèg sa yo lew menm an, yo pa gen pawòl anpil an, ti mesye san manman yo, epi yo ateri, moun yo bay lèl la w ap gade la pou wè zanmi m an, Krisla gen dyare, l ap rele pote twal pou l siye bounda l, pa gen pawòl anpil, avan yè m rive nan w abri yon nèg ti bra, Pa gen pawòl anpil ou tande bagay yo zanmim se pa fon fim kap fèt zanmim se nan bon tèren an ye la wap tande sitwayen an izo li menm son sitwayen li twò kòrèk li twò kòrèk zanmim yo dem yo fin ba nou l yo bezwen pranl pa gen pawòl anpil mesye a li menm li trè poze wap gade la ou wè la boksè a lè isit lap wè humm ou pap jwenn ou nana bò kotel nèg sa pa abitye a fanm frèm. Soldal ki fanm ni frèm pa gen pawòl anpil nan ke sans ou bliyel pa kite ti mesyel yo grangou oh seyèl voye yo e mwen k pa jwenn pa gen pawòl anpil toujou frèm nèg sa frèm mesye sa li menm dew lò di lò pa ri nan match la pa ri nan match la non mesye wè la wè ou. Nou pral kite w avèk yon entèvyou se avèk Garry Derosier Daniel Compère ki se nouvo direktè polis nan depatman sid peyi a. Li ranplase komisè Jean Bazelais Bornélus ki yo transfere nan direksyon jeneral aprè zak ki pase Okay madi 29 mars 2022 an. Donk, eske se yon mezi de reprezay paske ekoute popilasyon an pran lari, popilasyon an fè lòbèy, popilasyon an mete dife nan yon ti avyon imanitè, eske lapolis pa t byen jwe wòl li? Ebyen se sa la grand kestyon. Ebyen vwala, sa koute chè ak direktè polis nan departeman an, ebyen yo transfere li, voye li nan direksyon jeneral apre sa ki pase a. An n tande Garry Desrosiers. Bonjou Kernel e bonjou Guerrier, bonjou Mamze e bonjou tout oditè oditris Radio Caraïbe. E wi nou an mezi pou n konfime l selon tout dènye done ke nou genyen e se ta komisè Compère ki ta genyen pou ke li te pran chaj dan lè zè ki swiv. Alò, bon pèmèt ke m kòmanse pa ansanm de dispozisyon ki te pran o nivo depatman Lwès la. Il suffit ke lapolis pran des mesures pou akonpaye moun ki ap manifeste yo. O nivo depatman Lwès la, se la preske gwo mobilizasyon an te ye an tèm de otou de piblisite ki te fèt sou li. Nou pa anrejistre de ensidan majè. E genyen lapolis dabò ki te gentan la, ki te gentan antisipe. E nou kwè tou ke popilasyon an tou bò kote pa l yo te gen yon meyè konpòte, te gen yon bon konpòteman. E pèmèt ke lapolis li menm, avèk yo menm, pèmèt ke tout bagay te pase byen o nivo depatman Lwès lan e sitou nan zòn kote manifestasyon yo t ap dewoule. Vrèman se ensidan se ensidan majè e pou okay nou okouran e sitiyasyon an e nou deplore e sak rive a e genyen yon moun ki mouri e genyen yon ankèt ki ap ouvri o nivo de sèvis jidisyè ki o nivo depatman an e nou anrejistre 2 polisye ki blese. E genyen 4 veyikil de polis ki andomaje kote ke vit yo kraze. E jan nou di an, konsènan mò sa a, lapolis li menm ap ankete sou li. Bon, e ou konnen ke jan w t ap di an, anmèsyè dòd jere yon foul, se 2 pwofesyonèl ki fè l. E se pa de pòt polisye kapab fè l paske fòk moun nan li menm gen yon fòmasyon apwopriye de manyè pou ke l kapab kòman pou l kapab jere yon foul e ki pafwa tou ki an kolè. E nou kwè dan lansanm ke lapolis se pa de sitiyasyon e nou te fè tou sa n kapab e men onivo sektè kote ayewopò a nou kwè ke e te gen pwobableman ti relachman o nivo sivilizasyon entèdiktwal yo e ki pèmèt ke sitiyasyon an te pwodui. Men lapolis bò kote pa l oblije ranfòse l de manyè pou ke nou menm nou kapab avèk popilasyon an sitou ki gen dwa dwa pou ke li kapab manifeste pou ke li kapab akonpaye pou ke lapolis kapab akonpaye nòmalman pou ke li manifeste pou l dwa sa ke l genyen an pou ke l fè l san difikilte e avèk san vyolans. Bon, ou konnen jan m do lan, mwen pa ka kòmante yon desizyon yon wo kòmandman. E jan m te di ke jeneralman transfè yo fèt sou kesyon estrateji. Men kòm pòtpawòl m pa ka pral di ke kòmante lajman yon desizyon yon chèf de yon kòmandman swit a petèt sa l estime de reyinyon ki fèt. Men mwen pa kapab mwen menm kòm pòtpawòl m ap kòmante l. Men ankò yon fwa. si ke nap prezante komisè lan e nap di ke se yon komisè ki de 95 ki fè tout echelon yo ki fè lòt depatman deja e ki eksperimante e ki te kòmandan CIBO sèlman bon mwen menm tou dan laj panse ke e fò li menm ta gen menm jan e lè gen yon ajitasyon gen yon chèf dakizasyon alò e lè yon lèt soti li jis soti yo di ke ou transfere de tèl pòs a tèl pòs e sa ke li toujou di o nivo administratif. E okou don patwouy nap kòmanse pa dèlma 31 okou don patwouy polis ki tap fèt nan zòn dèlma dèzòm ame atake yon patwouy polis lapolis kite polisye yo reposte gen malerezman gen youn ki blese mòtèlman ki rele frè wilner ki gen 39 ans e yon lòt li menm pran lafuit genyen yon izozo gran vitara. de koulè de koulè nwa ane 2013 de koulè wouj padon e ki konfiske pa lapolis nimewo plak lan se AA 21 207 epi gen yon pistolè de kalib 9 mm ki sezi genyen tou yè yon 5 è 6 è di maten e selon tout sa m gen kòm enfòmasyon o nivo angle ru chariron e osvald durand. Genyen 2 prezime bandi ki stope pa lapolis, genyen yon pistolè 2 kalib 9 milimèt e 2 mak Smith & Wesson ki sezi e yon moto ki san plak ki li menm yo te abò l nan zòn sa. Apre asavwa dispozitif ke nou wè e ke m kwè ke nou menm tou nou pale sa de prezans lapolis enpe patou nan dè zòn metwopolitèn nan kèk zòn e n ap di ke dispozisyon sa yo ankò de miz e kote ke si gen pou ranfòse n ap ranfòse yo epi ankò yon fwa nou mande kolaborasyon popilasyon an pou ke li kapab toujou pote men fòt avèk enstitisyon lapolis la. Alò mwen m pa gen dènye update A savoir ki si gen de operasyon oubyen gen de. Ou tap konnen. Si te gen ou tap konnen. Kòman? Bon. Si te gen ou tap konnen. E mwen doute. Tap gen operasyon kap fèt pot pawòl pou al chèche machin nan men bandi. Ou pata okouran? Mwen doute m poko kouran dènye update lan. Men. Kisa w rele update? Dènye update, sa vle di konsènan nan ki nivo ke rechèch yo ye o nivo 3 veyikil de polis ke nou te di piblikman kote ke bandi pran yo. Paske nou pat kapab kache enfòmasyon an e nou pat dwe kache l tou paske veyikil sa yo avèk plak la nou konnen sa te kapab reprezante kòm danje pou popilasyon an. Etan responsab, se nòmal si ke genyen yon plak machin ki egare. Gen yon poul e gen yon machin polis ke bandi yo pran e sitou lè nap refere nou a asasina ke yo te fè sou komisè ki abite zòn Idiwonn nan kote ke yo te fin tiyel epi yo pran desann patwòl lan e kote ke lapolis toujou a la rechèch de 3 veyikil sa yo ke m konnen de memwa. Sak pi enpòtan se pou n enfòme moun yo de plak la paske m konn plak sa e jan w te di yon fwa lè n tap pale de plak Zoweken an ke nèg yo te pran Machin yo te pran avèk plak breken an. Ou te di ke li enpòtan pou ke popilasyon an konn plak la epi yo kenbe plak la. E se youn nan rezon ke nou te pratikman kominike sou sa e Radyo Karayib te ede nou anpil nan sans sa a pou kominike vrèman e pratikman a baton wonpi nivo plak sa a pou popilasyon kapab te arive sonje l. Antouka, mèsi la fami, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi